Apre sa dezyèm mechan nou gen nou 4 gason konsonbe zansanm nou bezwen manchèt avèk mouchwa nwa avèk liv nou renmen nou nou pral pran lanmò sanjou san mare san anyen pou l mache dèyè nou pou nou al bay li an desekouman. Kòman sa? Wè nou pral pran li kote li al yon kote yo rele tèt sous tout sòlda l yo ap ret bèbè yo pa kou yo wè nou tout ap kou yo pa kab menm voye nou pral pran yo. Nou 4 ongan? Nou 4 senpleman k pral pran nou. Ok. Gen yon nèg ki sot Monbèkochi gen youn ki soti. Lon zòn laviktwa. Laviktwa, enhen. Apre sa, nou menm nan Mayisad, epi yon nou pral pran misye. Lè di nou kat an gan la, nou pare pou n al pran. Nou kat la, nou pral pran lanmòsonjou. Pou n al pran lanmòsonjou. E granmoun toujou di, lawouze taye banda tout tan solèy poko leve. Ebyen, ta sanble moman an rive pou solèy leve nan Kwadèboukè. Daprè deklarasyon ougan sa a fè konnen ke yo 4 ougan met tèt ansanm la a pou yal pran lanmò san jou mennen bay dcpj nòmalman. Ou pral dim kòman sa pral fè fèt? Ebyen ougan an pale li bay eksplikasyon fè konnen ke otomatikman yo debake la a tout ti sòlda ap pete kouri e lanmò san jou pyel ap mare li pap ka fè wonn pòt jiskaske yap mache devan e lanmò san jou gen pou mache dèyè yo al jwenn dcpj nòmalman. E rezon ki fè ke ougan sa yo pran desizyon sa se paske gen yonn nan ougan yo, lè baz Lanmò San Jwa a menm, te arive kidnape epi pran lajan ki te nan men dam nan ki ta pral nan mache epi yo te fè kadejak sou madan ougan sa a, ebyen ougan sa a deside pou l bay Lanmò San Jou monnen pyès li, ebyen la a yo fè konnen ke yo 4 gwo ougan met tèt ansanm la a yo pral pran lanmò san jou san yo pa touche l yap sèlman ap mache epi lanmò san jou gen pou l mache dèyè yo epi pèp la ap dèyè a pral swiv evenman sa mezanmi eske n pare pou n swiv gwo evenman sa ki pral pase a la selon jan ougan esplike li pral fè mèvèy sa nan peyi dayiti kote ke yo 4 ougan mèt tèt ansanm yo pral mache pran lanmò san jou mezanmi ou imajine w 4 ougan devan epi lanmò san jou li menm nan mitan pèp la dèyè do ap bat bravo mezanmi si nou kontan Ann voye ti bravo pou ougan sa ki pran desizyon sa ann ankouraje mouvman sa paske nou konnen nèg sa ki bay poud lanmò san jou a fè anpil krim nan peyi dayiti se tap yon egzanp pou tout bandi yo ta pran egzanp fè konnen ke gen moun nan peyi a ki ka stope yo lè yap fè tout krim sa yo nan peyi dayiti nou pap pale anpil nou pral envitew swiv ougan sa ki ta fè deklarasyon sa nan maten deba avèk louko dezi nòmalman. Kòm nou nan ribrik ti jan enben genyen yon ongan la a, gon ongan la ki gon gwo mesaj donk pou lanmò san jou e pou ti jan ke m envite donk tout moun tande gwo mesaj a lanmò san jou a lemisyon maten deba madam mesye jodi a nou gen plezi pou nou resevwa Doktè Dominique nou sonje mesye sa ki son wongan enben ki soti piyon li gon mesaj donk pou peyi a li gon mesaj pou lanmò san jou Dominique kòman ye avanse sou e avanse sou mikrofòn nan mèt avanse kòman ye ki mesaj ou gen pou peyi a bon mesaj nou gen pou peyi a la premye lye sa nou gen pou peyi a ta bon pou peyi a la pou nou ta gon gouvènman Mouchwa nwa avèk liv nou nan men nou, nou pral pran lanmò san jou, san mare, san anyen pou l mache dèyè nou pou nou al bay li yon dezyèm Kòman sa? Wè, nou pral pran li. Kote li al yon kote k rele Tèt Sous. Tout sòlda l yo ap ret bèbè, yo pa, kou yo wè nou, tout ap kouri, yo pa t kab menm vanyan. Nou pral pran yo. Nou kat ongan? Nou kat senpleman k pral pran nou. Ok. Gen yon nèg ki sot Monbèkochi. Gen youn ki soti Lon zòn laviktwa. Laviktwa, ehe. Apre sa, nou menm nan Mayisad, epi yon nou pral pran, mesye? Sa di nou kat ongan la, nou pare pou n al pran. Nou kat la, nou pral pran Lanmòsonjou. Pou n al pran Lanmòsonjou. E sa di, nèg ma, nèg Manben Kochi a, misye pran lajan madanm ni k ta pral vin achte, yo vyole l. Ok. Misye vekse. Ok. Misye rele nou kòm nou menm se yon nèg ki reskonsab Plato Santral. Trè byen, trè byen, trè byen. Misye di nou konsa pou n al pran. Men, nou t ap gentan pran Lanmòsonjou deja. Nou te rele yon gwo otorite, yon fonksyon. Ehe. Li te di nou non. Oh. Lap ba nou 30 mil dola. Sa w di m la? Pou nou kite sa. Oh. Men m pap nonmen non non pou yon rezon. Li lap ba nou 30 mil dola. Se gwo deklarasyon w fè la wi. Wi, li lap ba nou 30 mil dola. Oh. Apre sa l pa janm bay anyen. Sa nap bezwen pou sa? Sa nap bezwen la nou bezwen manchèt. Manchèt. Yo pale diaspora yo. Mwen gen diaspora ki te sipote m tou. Ok. Mwen gen yon nèg ki rele Jean Conserve. Ok, Jean Conserve. Mwen gen Jackson Belizaire. Jackson Belizaire. Mwen gen Edwin Charles. Edwin Charles. Moun sa yo sipote w? Nèg sa yo te sipote m. Ok. Mwen tande mesaj la byen wi. Ok. Nap ede nou. M tande gen yon prim ki yo te di diaspora te di yap bay. Prim sa se Dominique kap jwenn li avèk lòt nèg yo. On prim, on prim. On prim yap bay pou moun ki pran. Lanmò san jou a. Men nou menm nan nou pap tiye li, nou pap fè anyen. Nap pran li nou pral avèl. Donk nou pral pran, nou pral pran lanmò san jou. Nou pap menm mare l. Non. Lap mache dèyè nou. Lap mache dèyè nou. Tankou yon ti moun piti. Tankou son kabrit. Wi. Epi nap mennen l nan dcpj. Nan dcpj. San frape san anyen. Ou kwè wap ka kenbe bagay sa tèlman pèp la pral aklame w. Sa w gwo deklarasyon w fè la nan peyi a la wi. Ou menm pa konn sa w di a la Dominik. Sa nou di a nou konnen. Oh! Dominik imajine w gen jou Kato Ongan defen, Lanmò San Jou dèyè w epi pèp la dèyè. Tout nèg yo t avèk zam. Nou pa Manchèt nou yon ti bout baton met siyen lan men nou. Epi pou w ap mennen Lanmò San Jou nan dcpj. N ap mennen l nan dcpj. Se gwo koze w di la wi. Gwo deklarasyon w fè la maten an la wi. Ou konnen Lanmò San Jou pa timoun tou? Li pa ti moun. Li pa ti moun. Sa a wi. Pi gwo pou yon nonm se ret trankil. Li pa ti moun non. Mèt la ap tande wè. Pi gwo pou yon nonm se ret trankil. Ret trankil. Ok. Depi w ap vèse san. Depi w koule san. Anlè sa k ap fè w vèse san an l ap vire do ba ou wi. Enben. Ok. Donk ou panse l rive nan faz sa la a? Wi l rive nan faz la. E dènye lè misye pou l. Dènye lè misye. Donk ou klè sou bagay sa. Ou klè sou sa. Ou klè sou sa? Nou fin pa, bon si m pat klè m pa tap vin devot. Kounya la le mond antye ap gade m la wi. Oh le mond antye kap gade. Li bon bagay. Video sa son video k pral vire net. Moun sa yo la wi, nou bezwen anpil manchèt tou apre sa konbyen kès manchèt wi. Fò peyi a delibere kanmenm. Fòk li delibere, trè byen. Men Mario Andresol, tande sa m di w la, non m rele Dominique Eric, m pa kache non m rele Dominique Eric. Nou bezwen w pou vin dirije peyi a kòm yon gouvènman pwovizwa. Ok, Mario Andresol. Ou pa fè plis ke 2 zan non. Mario Andresol. Pou fè eleksyon. Trè byen. Mario Andresol. Si Mario Andresol te la, yon nèg ki sevè l ye wi. Trè byen. M pa janm pale a misye non, e m k ap di sa a. Ou pa konn misye menm. Mario Andresol, m ap ba w nimewo telefòn mwen si w vle rele m. Trè byen. 44 76 91 41. Trè byen. 44 76 91 41. Lanmò sonje pa rele w wi. Lanmò sonje pa rele w tou. A, li pa t rele mwen menm jan an. A m fè pou sa. Lanmò sonje ou pa t rele m wi. A, monchè. Ou mèt rele li. Wap di misye gen anvi chèche l. Wap di misye metel pare anvi chèche l. Mèt di misye prepare l, bon si l rele m map di l ki jou map vini. Wè. Ou rèd sou sa wi. Wap di ki jou wap vini wi. Nou 4 kap vini. Lanmò san jou wi, nou 4 la. Nou 4 la k pral pran misye. Lè a rive. Ongan Maysat, Ongan Piyon ki se ou menm. Mwen menm. Yon ongan Monbekochi, lòt la kote l soti? Lòt la soti Piyon. Piyon. Nimewo a se 44. 76. 91. E nèg, wè menm, menm gen kamyon m ki kanpe la, m konn al bay kleren tchòt, m pa ka ba li. Ou pa ka pa ba li, yè. Gen de fwa m lan di. Konbyen nimewo ou ban m la a? Lè m vin isit la, se ou k konn delibere m wi lè m prale. Wi, se vre, se vre, se vre. Se ou menm ki konn delibere m. Se vre, se vre. Yè maten menm nan, jodi a e kou pa w wi la a. Konbyen nimewo ou ban m la a? 44, 76, 91, 41. 44, 76, 91, 41. 41. Eben. Bon, an tou ka, peyi ap tann ou wi. Nan. E an tou ka, ou fò gwo deklarasyon nan peyi a. Donk la mò sanjou mèt rele ou. Mò sanjou sou lè ou rele m, mèt rele m, mèt rele m kounye a. Ou bay wòlè menm, ou ap bay misye jou wap vin chèche l la. Nap bay misye jou lap vini. E si misye rele ou se erè l fè paske wap gentan fwèt li. Ma a, lè ou yade, lè konsa kote map pale avèl la la misye ap pipi sou li. An ou gen tout pouvwa sa a, ki lwa ou sèvi? Nou sèvi yon lwa ki rele mèt bakoso, nèg janbe malè gason belize. Mèt bakoso. Nèg janbe valè gason belize. Donk se pa nèg ki jwe. Si w vle m ka met fon ti chante misye pou tande li. Ann al fon ti chante mwen. Bakoso kote w te ye m deja devan deja m deja devan deja mwen pap tounen dèyè m di bakoso kote w te ye lan savo m soti benyen m di marele marele gason belize pote m wa sekou lèlmi bare mwen si tout fwa mèt bakoso antre mwen pap mouri ankò pou jamè m ap di nou si nèg yo vle rezoud Pwoblèm peyi a nan yon segond li rezoud wi. Nan yon segond. Nèg yo pa vle. Avèk mistik peyi a. Wi, peyi a gen mistik. Ou nan poukisa nou gen mistik? Mwen menm gen yon jaden la yon kote ki lan bag wap. Nèg ki rantre anndan jaden an. Yo koupe yon bout kann, yo fè yo pran bagay yo pa kab ale nan. Lèm vini m wè yo la m wè se yon ti bout kann. Yon jaden w gen wi. Wi, yo rantre yo pran yon ti bout kann yo pa kab ale. Wi men kòman. Epi jaden w gen yon moun depi moun nan antre nan jaden an li pa ka soti? Ou pa kab soti depi pa mwen k voye w. Men jaden an bare nèt. Bare li gen yon bal tado kote pou antre pou antre nan jaden an bare nèt. Afè soti a jamè. Ou kite m tande pawòl. Wi men ou gen yon gwo pwoblèm. Kòman nèg yo te fè pran machin ou ak tout moun ladan. Wè l tchwe tout. Li tchwe tout wi. Li tchwe tout. Yo te pran machin nan men yo pat pran m nan menm. Non yo pat pran w. Yo pat pran m. Si yo pat pran m e lè sa m te vin nan radyo a. Ou kab pran machin ou pat pran m. M pat prevwa si nèg t ap fè sa. E m di w se pitit mwen ki te lakòz sa ki te di papa fò w antre nan alvantis fò w konvèti. ki fè malè sa a te kab rive m. Wè. Apre sa, moun sa k te fè sa yo tout mouri. Bon, wè la, gen k ap charite tè, gen k ap moulen kann, gen k ap travay. Gen k ap moulen kann? Ap moulen kann. Zonbi yo ye? Yo la, yo la. An n fè yon ti pale sou afè zonbi. Lè w gen zonbi, ou bat yo chak maten oubyen sa k pase? Nou fini, sa enteresan, ti bòz la. Tande byen, m pa gen lalwa pou m bat moun. M pa gen lalwa pou m frape, m pa gen lalwa pou m tiye. Ki jan yo jere yon. Men yo kab mouri kanmenm. Ki jan yo jere yon zonbi? Yon zonbi lè l nan manje, yo ba l manje fig, ze. An fig a ze. Avèk ze, l travay. Leswa, l travay. Lan jaden, w fè tout bagay. Ok. Leswa, l fè tout kalite travay. Wè, l travay. Li te kon. Lajounen, l travay tou. Ok. Li te kon, li te kon moun nòmal. Non, jan m, jan n ap pale la, konsa l ye la. Pale avè m nòmalman wi. Men l gen kouraj. Li gen kouraj pou l travay. Men lè l rive yon lè lanmò, l ap detèmine. L ap fini. L ap mouri tou. L ap mouri tou. Men li poko mouri. Kounye a, l tou di li poko mouri. Donk zonbi a ka mouri. Li kab mouri. Donk gen de moun ke yo tou di, yo leve, ki vin zonbi, apre sa l mouri de bèl mò. Ebyen, men yon zonbi k ap viv avèk, èske gen nèg ki viv avèk fanm ki zonbi? Paske gen de nèg ki konn gon fanm. Non, sa pa konn fèt. Sa pa konn fèt? Pou zonbi ala ou gentan pa menm, ou pa menm gen bon sans ou sou ou ankò. De pou zonbi? De pou zonbi. Ou pa gen bon sans. Ou pa gen bon sans. Men se sèlman moun ki mèt ou a ki kòmande ou. Moun ki mèt ou a? Wi, l ap kòmande ou. Li kòmande ou? wi. Donk sal dou fè sa sa moun nan di zonbi a fè li fè. Sal di zonbi a fè e pou l fè l. Wè. E pou l fè l. Ok. Mario Andresol ou tande wi nap m pale avè w. Wap pale. Wap pale. Se ou menm ta e ou menm menm s daprè sa m wè. Wè. Revelasyon m sa m wè nan espri m rele yo se ou menm kap vin yon gouvènman pwovizwa. Ebyen. Pandan m di sa m pa rekonèt misye m pa konn pale avè l non pou nou pa di se yon reklam map fè pou li non. Ou pa konnen ou pale maten de bò ou fin pale misye. M pa konn pale avè l m pa rekonèt li. Kòrèk. Kòrèk. Kòrèk. Senp. Kòrèk. Epa nèg grann pale avèl. Trè byen, trè byen. Bon m pap pale anpil m fini. Trè byen. Èske gen zonbi ki travay tout kote? Wi tout kote. Gen tout kote. Si w bezwen yon zonbi la yo kap pot zonbi a ba w tou wi. Kote ki bò? Kote ou bezwen l kap vin jwenn ou la ka. Kote ou vle l al la ou ka pale avèl wi. Gen moun kal al zonbi Nouyòk wi. Kòman y al avèl la? Y al avèl. Yo bal viza oubyen kisa? Zonbi a ou pral avèl la ou kap ret la ou gade ou wè moun nan se yon patat ki lan valiz li. Oh! Se yon ti pen. Sòti m la! Se yon ti ponmdetè. Kisa? Epi tou zonbi al ale. Donk zonbi a tounen yon pòm de tè, yon patat. Wi, li kab tounen li, al ale. Ou kab gen yon grenn ze. Kilè wap li ze? Ou kab gen nèg la gen yon boutèy. Li gen yon boutèy epi se zonbi a ki ladan l. Li ladan l. Donk zonbi a, sa pase se nanm nan yo pran? Nanm nan. Se li menm ki vin zonbi a. Li rive ou pral travay sou li pou l fè l vin moun. Donk lè l rive ou travay li epi li vin transfòme. Se gwo bagay wap di la wi. Ayiti gen tout bagay sa a. Nou konnen bon Pierre Mathé konn sa wap di a oh oh. Yon gwo towo li ye li konnen wè li ret tout di ansyen depite sa gen bagay li pa konnen. M travay pou Pierre Matin deja. Pierre Matin wi. Ah li konnen yo eh nèg gen grenn nan bouda nèg sa wi. Tout moun met zonbi lè moun nan met zonbi a sou li kòman sa pase. Lè moun nan met zonbi a sou li a gen moun ki met zonbi a pou l defann li pou moun pa fè sa yo vle gen moun ki mete l pou l fè moun mal pou l pran lajan moun mal awousa. Awousa. E vwala, se la nou kanpe ansanm ak video pou jodi an. Mèsi dèske ou te gade video a jiska la fen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa, e aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like video sa a pou yo kapab toujou rekòmande w video nou yo. Mèsi, nap kwaze nan yon pwochèn video. Tchao!